Bay kou bliye, men pote mak sonje. 18 novanm 1803, gran gran paran nou yo, san fòmasyon militè, Laplipa nan yo pa t konn li. Yo te arive bat lame franse a ki te gen nan tèt li alepòk Napoleyon. Alepòk lame sila a, se te lame k te pi puisan sou latè beni. Apre defèt sa a, pou jan granparan nou yo kenbe Lafrans, yo deplimen l, yo mete koze nan men l. Kòman w ta vle pou yo renmen nou? Men ki sa k pase ki fè jounen jodi a n ap trennen konsa? Apre si bèl istwa sa, si gwo travay sa, medam, matmwazèl e mesye, Premye Minis Ariel Henry debake Mupana jounen jodi a jan sa toujou fèt. Li t al depoze jèb flè nan memwa zansèt yo, lame Dayiti Li menm bò kote pa l te make gwo parad devan tou 2004 la. Fòk mwen di w anpil militan te pwofite okazyon sa a pou yo kase mete nan bòl premye minis Ariel Henry e w pral tande. Nan palman an bagay yo pa fasil. Plis pase 2 semèn apre peyi Lèzetazini ansanm avèk Kanada sanksyone senatè Joseph Lambert Ebyen, Senatè Patrice Dumont te jije l nesesè pou ke Senatè a kite tèt gran kò a pou ke li pran chimen lajistis. Ebyen, frèzesè byeneme, jan ti pwovèb kreyòl la di, menm nan lanfè gen moun pa tout lòt Senatè yo sipòte! Lanbè yo di non, zafè Lanbè pral kite tèt gran kò a, retire sa nan panse ou Senatè Dumont. Ou pral jwenn detay. Nan moman an lapolis menm te gen chans savounen kèk militan anba gaz lakrimojèn. Gen youn nan yo ki pran yon kout gaz nan zye. Ou pral tande deklarasyon l. Mwen envite ou rale chèz ou chita Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou. Se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa sou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou pa rate okenn videyo se zanmi pa w fouco. Medam, matmwazèl e mesye nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an. E kont sa ki se te dlo kouche. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se melon. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Mwen gen 6 ze, mwen kase 2, mwen manje 2. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la. Sa ap fè nou plezi anpil anpil. Frè e sè byen eme, jounen jodi a se yon gwo jou nan listwa peyi Dayiti. Te gen bèl parad sou Channmas pou salye memwa zansèt nou yo. Batay Vètyè pou m byen eksplike w, se yon viktwa san parèy. Lame endijèn pat vrèman gen eksperyans militè. Sòlda yo, yo pa t ale nan akademi militè, men yo te kenbe lame Napoleyon an, m pa kache di w, yo ba yo sa yo te merite. Lame sila a lepòk ki te pi pwisan dan lemond, ki t ap fè lapli e lebotan, e lame sa a vin tonbe devan yon seri de moun ki nan lesklavaj. Moun sa yo. Yo pa gen lyen ansanm avèk dosye militè. Eske w konprann pèp ayisyen? Donk mwen kapab di, istwa Ayiti ansanm avèk Lafrans, si m ap rantre nan labib, se istwa David ansanm avèk Golyat. A lepòk Sayil te wa, epi pèp Izrayèl la te nan pwoblèm, Filisten atake. Men pa bliye, David se te bèje mouton l te ye. Se mouton l t ap siveye, men pandan l nan raje a, l ap kontwole mouton yo pèp ayisyen. Li toujou gen flonn li, li toujou gon ti sak nan men l. A chak fwa lous yo vini pou atake mouton yo, ebyen se ansanm avèk lans sa a li rale epi l wach. Li elimine lous yo pèp ayisyen. La pwoteje mouton yo. Son papa ka pwoteje pitit li. Ka pran swen pitit li. Li pap kite moun sot lòt kote pou vin atake fanmi l. Si yon lougawou frape pòt li, li gen tan pre l rale manchèt li pou l elimine lougawou sa. Ebyen frèzesè byeneme. David sa a, pa bliye, li te konn jwe enstriman pou wa a. Sa ki pral pase pèp Ayisyen, pandan lame Izrayèl la soti yo al batay, men Filisten yo te vrèman fò, e gon Golyat devan lame a ki pa piti. Golyat sa se defi sou defi l ap bay. Goliath se kata lap trase, lap fè koze, lap bay presyon. E pi, pandan David rive lakay, li te gen frèl nan lame a, li di m pral kot frèm nan. Yo ba li manje pou ke li ale nan montay la, la lwe mesye yo nan gè a. Rive l rive, David di bon, sa kap pase konsa mesye? An nou kite yon nonm anba la a ap ouvè kò l? Nou bliye si nou gon Bondye? Mwen m wè kretyen nan peyi Dayiti ap ranse mesye, kòm etan done pa gen kretyen, laplipa nan yo pou m byen di. Paske lò se kretyen fò w pa pè afwonte. Se pa chita ou chita on kote, ou ap tann pou lèzanj soti nan syèl pou akonpli on bagay pou ou. Men lè w fin lapriyè, se pou mete pye w atè. Se tris, se grav pou kantite legliz ki gen nan peyi Dayiti pou wè se konsa bandi ap rantre nan legliz, ap pran moun epi kretyen yo rete bra kwaze, yo a bib la, yo a bay bandi yo kout bib. Nan kite sòt, ba l ap fann tèt nou tou. Ebyen frè se sè byen eme Lè David rive Bò kote mesye yo lap gade koman yo pè Koman Goliath li menm anba a Lap tire pwen Lap mete koz atè Lap bay defi Oh si nou youn tiyem Ebyen lagè ap tou fini Konnen nou genyen batay la Presyon chalè ou konnen lò gen deven nan dèyè w lèt kaye kase tèt ou. Epi David k ap asiste, pa gen pyès nan mesye yo ki pwente dwèt yo di bon m desann anba m al konbat misye. Tout moun ap rale kò yo e se sa k rive nan peyi Dayiti aktyèlman la. Pa gen yon moun ki deside afwonte pwoblèm yo. Yo ap pale de pwoblèm yo, yo ap pale de ensekirite a tout lasent jounen, men yo pa deside kanpe anfas ensekirite a. Ebyen medam matmwazèl e mesye, te gen yon ti rivyè. David ki toujou gen lans li, sa nou rele flonn ba bò isit, lè l ap pase nan rivyè a, li pran senk ti wòch. Hum! Medam, matmwazèl e mesye, ou wè nan pati sa a, hum! Gon leson pou kenbe. Wi, ou genyen Bondye nan lavi ou. Wi ou ap lapriyè men fòk ou konn fon bagay pou defann tèt ou. Se pa bib la k pral defann ou. Li ba w fòs, li ba w entèlijans, lapriyè kenbe w. Men lapriyè pa ka rezoud pwoblèm ensekirite ou. Ebyen ki sa ki pral pase? David ki gen fason Goliath ap minimize David lap di non monchè e sa nou chwazi voye la ti chen sa Napoléon tap di tèt li kiyès mesye sa yo ki pral batay ak mwen pou kantite fòmasyon nou pran gen lekòl militè lakay nou majorite nan moun sa yo menm li yo pa konn li. Yo pral ba, a kiyès yo pral? Non monchè, pa okipe yo, foli yo genyen. Ebyen frèz e sè byen eme, David fin la priyè, li mete wòch li nan flon nan, li virel, li virel, li virel ak la fwa, epi li tire wòch la tout fòs li. Lèl fin lanse! pèp ayisyen, ebyen lespri Bondye li menm gide wòch la pou l ale kote l sipoze ale, l epi l al pran Golyat la, pa! pou gade yon gason ki tèlman wo ap degingole pou l ap tonbe sou do. E l chaje materyèl sou li lou, misye tonbe tankou yon sak bwa. E tonbe l fin tonbe, a menm epe ki te sou Golyat la, David rale l pèp ayisyen, li koupe tèt la, epi l pote l bay wa Sayil. Lè David ap rantre ansanm avèk tèt la, pèp la pral kòmanse pyafe, Woy! Sayil touye mil, David touye dimil. Gade nou, moun yo gon jan yo ap voye David anlè. Saül vin jalou, e apre, li pral fè konplo pou l asasine David. E lè Goliath fin tonbe, pèp Ayisyen, lame Filisten an pete kouri, yo pa ka ret kanpe, pase se te dizon an sa. Pandan yo ap kouri, lè ke lame Israël la wè David koupe tèt Goliath, vre mesye, yo anvayi, yo vin pran kouraj, yo pran fòs, yo avanse, yo kouri dèyè mesye yo, sak chape, chape, sak pou mouri, yo gen tan mouri. Ebyen, se konsa wi, pandan Napoleon t ap souzestime zansèt nou yo, yo pa t pran fòmasyon militè pèp ayisyen. Yo fè plis pase 200 lane dan lesklavaj. Maten, midi, swa, yo avèk yon bout manchèt, yon bout wou, yo nan chan yo ap travay. Men, humm, gon bagay. Napoleon te bliye, lè ke w gen konviksyon, lè ke w detèmine, ou di non, jamè, o gran jamè, ou p ap rete nan sitiyasyon sa. Mwen ka fèt ladan l, men mwen p ap mouri ladan l. E se sa Dessalines te fè, li fèt nan lesklavaj, li mouri anperè. Frèz e sè byeneme, apre kokenn chenn batay sa, jounen jodi a franchman m wont pou m ap gade se kò gwoup, se BINUH k ap pran de desizyon andedan peyi m. Apre kokenn chenn batay sa, chak ti Ayisyen te sipoze yon sòlda. Paske batay zansèt nou yo te fè, yo pa t genyen fòmasyon militè. E se pi gwo batay nan listwa peyi Dayiti, nan chak komin te sipoze gon lekòl militè. Ou byen pou m byen di, chak ti Ayisyen te sipoze yon sòlda. Malerezman, nan fè vye politik sal, retire pye pa ou ban m mete pye pa m, Ebyen nou menm arive kraze pwòp lame nou pandan jounen jodi a nap mande kominote entènasyonal sekirite. E frèzesè byeneme poum byen eksplike w lè Napoleon fin pèdi batay la rive l rive la frans yo pral ekzile l pa bliye koloni sendomeng nan se te yon vach bèf pou la frans. Se te koloni m te kapab di ki ba li plis, ki pèmèt li rantre plis, pli pwospèr, pèp ayisyen. E Napoléon Bonaparte ki pral egzile a Sentelèn, nan memwa l, li pral ekri sou dosye Sedomeng nan. Li fè konnen, se pi gwo erè li te ka fè an administrasyon. a se tèlman koloni sa a, waw, te rantab, te pi bèl. Esklav yo ap travay maten, midi, swa. Hum! Donk, frèz e sè byeneme, apre batay 1803, se jis an diznevyèm syèk, san lane apre, Wi, sou prezidan Paul Eugène Magloire an 1954, e se lè sa a, Vètyè pral ofisyèlman selebre nan peyi Dayiti. Frèzesè byeneme, ansyen esklav yo ki pa t pran okenn fòmasyon, jounen jodi a, a chak fwa n ap pale de Desalin, n ap di men kisa zansèt nou yo te fè. Men kòman listwa te ye, waww, ou santi po w ap fè chè de poul, men chak lè w gade dirijan yo di kèt, poukisa yo te vin rakonte w koze sa a? Kòman fè pou n ap pale de 1804, n ap pale de 1803, etandiske jounen jodi a timoun yo pa ka al lekòl? Koman fè nap pale de dat sa yo epi tout la sent jounen nou nan frite nan anbasad, nou pa ka pran responsabilite nou, se yo menm kap pase nou lòd? A kwa bon pou chita pou ap eksplike yon timoun istwa sila a? E frèz e sè byeneme, n ap fè yon kout pye tou nan konstitisyon 1805 lan avan menm yo te asasine Desalin. Nan konstitisyon enperyal 1805 lan ki sa l di? Il est clairement dit. Nul n'est digne d'etre Haïtien s'il n'est pas bon père, bon fils, bon époux et surtout un bon soldat. Ou pa diy pou yon Ayisyen si w pa yon bon papa, ou pa yon bon pitit, ou pa yon bon mari e sitou yon bon solda. Humm adje lavi sa o m gen enpresyon pèp ayisyen se tèlman gen gwo koze k pase nan peyi a nou vin egare nou vin pèdi direksyon franchman w ap gade jounen jodi a mesye se moun sa yo te fin batay ansanm ak yo lè w ap rakonte listwa gade nou pouw ap fè chè de poul. Epi se moun sa yo jounen jodi a k ap fè ti twit pou nome, pou mete yon chèf nan tèt peyi a. E moun sa a, sa ki pase li, non l site nan touye yon prezidan ki te eli. O non pèp ayisyen, pa fè sa. Desalin di ou pa ka yon bon ayisyen si ke ou pa yon bon papa. Eske dirijan nou yo se bon papa? Non yo pa bon papa. Yo pa pran swen pitit yo. Kote fanmi yo? Yo gen fanmi yo nan peyi a? On dirè depi moun nan chèf pou 1, pou 2 l ekzile fanmi l. Pou pye l ka pile je. Lè l ap kouri pou l kouri pou kò l. Men sa sa vle di? Kisa sa vle di pou chèf non peyi anvan pale ou gentan egzile tout ras ou, ou voye mari ou pitit ou, ou rete sèl ou menm nan peyi sa ap fè e defè, kreye gang etc. Epi kou gon yon katchouboum bèk pete ou floup ou pete kouri di m byen eske w se ayisyen ou byen ou se ameriken ou se fransè ou se kanadyen. L ap enpòtan wi pèp ayisyen pou n poze dirijan nou yo kesyon paske m gen lenpresyon Ariel fè pati de yon ong nan peyi Dayiti. Direktè polis la se yon responsab òganizasyon entènasyonal. Mesye sa yo ki la a, se responsab òganizasyon yo ye. E menm jan ou konn wè yon ekip blan sot kote yo soti, yo debake nan peyi a, yo di yo pote èd o devlopman. Epi kou gon katchouboumbe ki pete nan peyi a yo floup yo lage pye yo pase peyi pa peyi yo. Lè ke pwogram yo a lajan fin boule yo ranmase pakèt yo yo al fè wout yo. Enben se konsa tou dirijan nou yo sèvi. Okontrè lè w chèf li ta bèl pou fanmi w. pou madanm ou pou mari ou pou pitit ou toujou la ansanm avèw ou bay moun gou viv nan peyi a bon si otorite yo pa ka kite pitit yo ak madanm yo nan peyi a kisa yo dou fè kite mele yo ou mouri sa pa gade yo ou mouri yo pa gen enterè. Donk son djòb yo vin fè, se de zetranje yo ye nan peyi Dayiti. A la traka pou lave kay tè papa, tankou dènyeman an m ap tande lagèl sivil. Lagèl sivil pèp ayisyen ki fin patisipe nan touye prezidan, kòdonatè sekirite prezidan w ye. E pou tande non, vin chèche m. M pap ret penitansye nasyonal je suis americain oh letènèl papa m konn ou konn fè mirak wi on jou ayiti gen poul bon gon seri de ayisyen mesye ki toujou ap nye ayiti yap gen pou yo tounen wi papa nou pa mande mal pou yo non men kase tèt zòtèy yo nou pa mande mal pou yo. Non m pa ayisyen vin chèche m al mete m nan prizon nan peyi m ou pa ayisyen heeyy se la map konprann mes chers compatriotes gon seri de moun ki nan peyi a ki okipe de gwo fonksyon piblik men yo pa ayisyen se de pasaj yo ye son dyòb yo ap fè pase lè wap fon dyòb on kote fanmi ou ka on lòt kote. Imedyatman travay ou fini ou byen gon pwoblèm nan peyi sila a, ou pran avyon ou al jwenn fanmi ou. Men pou w se Ayisyen, pitit ou a madanm ou pa ka ret nan peyi Dayiti? O non mezanmi, non la a bagay la difisil. E nan menm konstitisyon sa a Desalin klè pou l di w, Sitou yon bon solda. Ou sipoze yon bon solda paske kote nou soti a chak ti ayisyen ki tap leve te sipoze gen yon fomasyon militè. Pase nou bat yon lame nou pat gen fomasyon militè donk apre aksyon sa fin pase se konstwi de lekol militè kat kwen peyi a pou fome de peti solda. ki prè pou defann bout tè a, paske si se nan lagè ou pran bout tè, fò toujou rete sou brezeng ou, fò toujou batay pou bay tèt ou manje, fò toujou batay pou kontwole sa pèp ou ap manje, fò toujou batay pou gen kontwòl sante popilasyon an, pou moun pa sòt kote yo soti, rantre ansanm avèk yon viris, gade non, enjekte nan venn yo, apre 10, 15 an ki pral fè efè. Si nou te pran responsabilite nou, atò ou panse minista tap lakòz tout moun sa yo mouri nan peyi dayiti? Non! Jamè! O gran jamè! Si nou te pran responsabilite nou, kote nou tap konn kowona? Nou pa tap konn bagay konsa. Men nou kraze pwòp lame nou. Nou kraze pwòp lame nou. Epi nou di lòt yo, vin met sekirite pou mwen. kòm rekonpans kolera, yo vyole tifi, yo vyole ti gason. Eske moun sa yo ki mouri nan move kondisyon, yo dedomaje yo? Se kesyon kap poze pèp ayisyen. E sak fè mwen menm mwen m toujou di l pa bor isit, m pa gen pyès moun pou m akize, pyès nasyon pou m akize nan sa kap pase nan peyi Dayiti. Premye moun map lonje dwèt sou yo se chèf mwen yo, se otorite san kolòn vètebral Mwen yo, se sou yo pou m lonje dwèt paske ou se chèf ki sa w fè. Dènyeman m ap tande yon gwo otorite k te pase nan lame Dayiti, l ap fè w konprann ke Lèzetazini gen yon hèn kont Ayiti. Men se depi 1900 jamè w ap di betiz sa nan zòrèy moun. Ki sa w fè? Ki sa w fè? Pou sispann repete dosye, yo gen hen, yo gen hen, yo gen re, hen, ret ak hen yo. An nou konstwi lakay nou, an nou travay lakay nou, an nou met manje lakay nou. Yo anpeche nou fè manje lakay, koupe relasyon ansanm ak yo, nou la lakay yo tout jounen nap frite, la pitit nou ye, la madanm nou ye, epi yo gen hen. Si yo te gen hen vreman, yo tap touye ni pitit ni madanm. Elimine tout. Yo pa gen hen kont nou vre. Sispann fè wont sèvi kòlè. Se pa dat nap fè politik hèn hèn hèn yo gen hèn yo gen hèn epi nou pa ka met tèt nou ansanm. Yo gen hèn yo gen hèn lè ke yo voye yon anvwaye espesyal premye moun ki pou rive devan nan ling pou al pale avèk blan se nou epi yo gen hèn kont nou. Ala traka pou lave kay tè papa. Pèp ayisyen si m pran pale w de sa kap pase nan peyi sa monchè humm. Aswè ya la, lap twò bizi. Frè si sè byen eme jan kem te anonse ou, premye minis Ariel Henry te debake nan Mupana, donk nou pral gade koman seyans lan te ye, fason yo tap ranje mesye dam yo, nos autorites tu konpran, pou ke ou fè foto de sikonstans lan, an nou swiv ansanm. Karaktè de jè Frantz Elbe Premye minis Ariel Henry. Gen minis defans la ki la tou. Donk reprezantan fòs ame Dayiti yo, yo menm yo tou yo prezan nan aktivite. Talè, e pa minis sa a yo pran sanksyon kont li an? E pa minis defans lan? Ala traka pou lave kay te. Donk nan dezyèm videyo sa pèp ayisyen, se premye minis Ariel Henry k ap rive. Lè Jedi se katriyèm stròf nan Desalinyèn ki konn chante. Donk nan vèsyon kreyòl la, ki sa k di ladan? Pou Ayiti o nan zansèt yo, an n leve tèt nou gad anlè, pou nou mande Granmèt la ban nou pwoteksyon, pou l voye zanj pa detounen nou pou n kapab mache nan bon chimen, pou libète ka res. Libète ka respekte, humm. Fòk lajistis blayi sou peyi a, humm. Libète ka respekte, lajistis blayi sou peyi, ki jistis? Aton defwa, m gen enpresyon, otorite nou yo, yo pa tèlman fokis sou sa, yo pa janm pran san, yo pran tan yo, pou ke yo reflechi sou chak mo ki andedan. la Dessalinienne nan pèp ayisyen. Menm jan ke m t ap eksplike l maten an, nou toujou ap chante dans nos rangs point de traite, du sol soyons seuls maîtres. Pa vre? Dans nos rangs point de traite, du sol soyons seuls maîtres, epi nan, nou menm ankò n ap rele etranje pou vin met sekirite. Eeyy! A rezon n ap pase mizè konsa tande. A rezon n ap pase mizè konsa, paske nou fè pou n pase mizè. E men kounya la nan katriyèm stwòf la, li di konsa, Pou libète ka respekte, kiyès ki lib nan peyi Dayiti? Ou pa lib! Non ou pa lib! Di m kiyès ki lib? Ala traka pou lave kay tè papa! Fòk lajistis blayi sou peyi epi w ap gade premye minis kanpe! lap moute drapo epi nonl site nan touye prezidan epi pou lajistis blayi sou peyi a a la traka pou lave kay te papa non ayiti son peyi ki trè trè spesyal menan matmwazèl se mesye jounen jodi a epi apre gwo parad sa jan nap gade video sa e lame dayiti te fin fè genyen anpil militan ki te pran lari ki te tou pwofite moman an pou fè vwa yo pase pou pale ansanm avèk Premye Minis Ariel Henry pa rapò ansanm avèk sitiyasyon lavi chè, lamizè, ensekirite, monte gaz popilasyon an ap konnen. An nou swiv kèk reyaksyon. Pitit pèp la pa ka al lekòl, pèp la grangou, ensekirite a rèd. Men mesye, ann di yon bagay, ann fòme leve nou mezanmi mesye, nou pap ka kite ti pèp la konsa, mwen grangou, Grangou m pa kapab anko Ariel Henry Ariel Henry ou premye minis ou minis enteryè poko janm gen anyen ki ka regle toujou poko janm gen anyen ki ka regle toujou pèp la e grangou l grangou la aktyèlman la wi nou rekonèt 18 novanm nan men pèp la grangou la Ariel fò anm eleve Ariel pèp la paka rete konsa. Se pa lè w ap kouri moute kouri desann pou di w se yon lidè. Yon lidè fòk ou gon kapasite de swa. Yeah. On lidè ou sipoze gen imilite. Menm wè w pa gen tout bagay sa yo pa gen youn menm. Ou kite yon ti pèp ap grangou konsa. Epi w bloke yon peyi. Ou bloke la. Ou wè tout machin li mete? Ou wè tout machin li mete pou moun sa yo? Men l pa janm mete machin sa pou pèp la. Ou wè tout sekirite li genyen? Ou wè tout sekirite li gen la, men li pa janm bay pèp Matisan sekirite sa yo. Li pa janm bay pèp Site Solèy sekirite sa yo. Li pa janm bay pèp Bèlè sekirite sa yo. Men gen machann lavil ak pran pwen an, bandi yo pa ka enpoze yo viv. Li pa janm desann nan Kwabosal la pou l wè kòman malere ak malerèz ap mouri grangou nan Kwabosal la la. Yo gen lajan ponya nan men yo. Gen lajan ki pa pou yo. Mezanmi! Yo peye yo biyè depozit lekòl. Men lekòl la pa ouvè. Di yon mo! Di yon mo Ariel Henry! Di yon mo! Ou wè mwen menm Ariel Henry. Fi sa nou pap janm sispann fin pale avè w. Fòk ou di yon mo nan peyi a. Se te Gelin Morissette ki tap pale. Pòtpawòl lari a ki tap pale. Se menm fi grangou an ankò. E grangou m grangou! M grangou! Ariel pran yon moun li mete nan tèt enteryè la ki se vòltè m tande yon machann diri li ye anyen l pa regle pou nou fò ariel yon jou pou ariel panse pou l mete moun nòmal ki pou travay ki pou ban nou manje ariel wè se grangou Ki genyen nan yon peyi se bandi kap mennen Ariel pa janm di yon mo Ariel pran yon ekip fo minis li mete yon kote kounye a m tande l plede li minis tout kote fò Ariel ka di yon mo men lekòl p fèmen mezanmi pa janm gen lekòl timoun pa janm ki kote nou konn tande nan ki peyi nou wè bagay sa fò Ariel di yon mo fò Ariel kapab di yon mo avèk grangou sa kont mamit diri ap vann 40 dola Fò Ariel ka di yon mo. Nou pa ka rete nap di Ariel Ariel Ariel pran pòz li pa tande. Paske ou wè nou grangou. Moun depi moun nan diri moute, depi lwil moute spageti moute ep manje pèp la liye. Sa vle di nou grangou. Nou grangou menn. Li moute gaz la. Men si w moute gaz la ou sipoze desann pou w di nesesite yo. Li kenbe tout bagay yo. E ou moute gaz la. Mi si w moute gaz la. Mi fè w desann pwodui yo. Manje yo pa janm desann. Manje yo pa janm desann. Mi gwo pwoblèm nan peyi a la. Ant pasaje ansanm avèk chofè. Gwo gwo pwoblèm ki nan peyi a. Li fikse pri machin nan. Men li pa fikse pri manje yo. E èske w wè l ka rete konsa Ariel? Èske w wè w pa wè chan? N ap mande mesye Ariel pou l di yon mo ansanm avè nou. Paske nou menm tout lasentjounen se nan lari nou ye. Nou pa gen kote pou n dòmi. Yo vle fè nou kite. Kote nou rete akoz de yon sèl bagay yap di nou se la nou toujou ye bò plas pijon plas pijon e baz phtk nou ye men vizaj nou sible bò lari a nap mande minis Ariel fòl ka di yon mo pou nou paske nou gen timoun tou ki bezwen al lekòl moun yo ki bloke peyi a yo menm pitit yo ap etidye nan gran inivèsite ou pa konprann nou menm ki ti malerèz ki paka peye lekòl chè yo yo lage nou nan kouri E non plis ankò, yon fè nwa blayi nan peyi a. Moun ap kouri moute anba bal mezanmi. Moun ap kouri desann. Ou pa konprann sa m di w lan. Menm gen pitit mwen la ki anlè a la a, tout manman m kafou fèy la. Tout lasent jounen an ak kè sote m ap viv mezanmi. Ariel Henry di yon mo non pou ensekirite sa ki nan peyi a. Fè nwa ensekirite. Mwen mwens fèt desanm pral rive la. Eske nou wè gen pen? Eske lontan lon fèt desanm pral rive e konsa n te konn wè lari a? E sèl la m wè yo pran yon ti kote yo pwòpte pou yo ka mete machin ofisyèl yo. N ap mache sou fatra. N ap mache sou labou. Vye maladi vle fini avè nou. Ala traka pou lave kay tè. Premye minis lan klè ansanm avè nou. Lapè nan nanm nou. Kete a lejè sou lestomak nou. Li pa di nou mouri, li pa di simityè ret vid. Sitwayen, Di nou non. Poukisa w prezante devan laprès? Puiske nou wè zye w pa ka louvri, ki sa k pase w menm? Tou. Ebyen l pap janm ka fin touye nou tou. Ebyen se youn nan rezon nwa m pa ka ouvè je m. E pa fòt mwen! Se yon frè m ankò. Se pa yon ti milat. Se pa yon ameriken. Se pa yon italyen. Se pa yon espanyòl. Men se yon frè m. Ki gen menm san Desalin nan nan venn li. Menm jan m gen po nwa, po l nwa. Menm jan tèt mwen grenn, tèt li grenn. Leve drapo an lè, leve drapo an lè. Ebyen jounen jodi a nou wè se li ki flite gaz la nan je m. Polisye sa kòman w santi w? Kòman w santi w pandan w ap manje myèt pen dèyè Ariel? Kanpe drapo a, kanpe drapo a. Polisye sa yo, nou la sèvi e pwoteje. Si jounen jodi a nou mouri. Kote nap kite madanm nou. Kote nap kite pitit nou. E pandan se tan nou menm ki nan nou menm ki nan enstitisyon leta nou wè ki tray nap pase ki dire nou mouri. Kote nap kite madanm nou. Jounen jodi a map revandike pou nou tou. Men nou chwazi flite gaz nan jem. Koman nou santi nou. Mesye. Bagapap. M pa kapab. M pa kapab. Men gwo grenn bagay m ap di. Zanmi banm di nou. Le kama egzis. Nèg anlè a. Avèk tout sa m pa wè yo. Bon Dye ap banm jistis mwen. Paske Ayiti pa ka ret konsa non mesye. Mesye ki de nèg ki nan lapolis. Se pa sa yo ta chwazi non. Gen ki te vle yon enjenyè, gen ki te vle yon avoka, gen ki te vle yon medsen, gen ki te vle yon gwo jounalis. Men pou yo sove site yo, pou yo kapab manje, pou yo ede fanmi yo, yo oblije antre nan lapolis. M pa kapab zanmi. Si m te kapab, paske nan sa yo flite l menm. Pandan l ap pale avè m, li flite l nan je m. Ou konprann? E nou de, mwen avèk yon konfrè m ki rele Junior Paul. Yo fite gaz la nan je Junior fite l nan je m tou. Konprann sa m di nou mesye. Mesye, gwo grenn bagay m vle nou konnen. Mesye, mesye, se avèk drapo sa ou Desalin te ban nou endepandans. Se avèk drapo sa ou nou te bat lame endijèn. Nou te bat lame Napoléon Bonaparte la. E drapo sa nou pa vle wè. Nou vle pou drapo ble e wouj ki gen ble sa nan mitan l nan sispann flote nan peyi a. Ebyen mesye m konnen pèp la ann sispann bre siwo met siwo a de kote ann pran souverènte nou bon polisye yo Ariel te dwe gad dèyè l li pa wè nou wi paske map di nou sa klè ni Ariel ni lèzetazini yo kontribiye nan touye Jovenel. Menm si Jovenel pat bon vrèman, men nou pat vle l mouri konsa. Paske nan tou lè peyi di mond ka gen yon movèz gouvènans. Nan tou lè peyi di mond ka gen yon prezidan kap mal fonksyone. Men nou pa ta vle l, yo pa vle, yo pa touye l nan eta yo touye Jovenel la. Pèp ayisyen, nou konnen byen si Lèzetazini pat konplis nan lanmò Jovenel, li tap jwenn jistis deja. Kòm rekonpans. Ariel ki te kontribiye a se minis yo mete l jounen jodi a yo dèyè l yo dèyè Ariel kòm yon poto mitan jounen jodi a tout manifestasyon nou fè nou wè Ariel janm ebranle ebyen se youn nan rezon nou di klè nou pete je m kama gen pou l rive sou nou m pa gen M kap m pa gen yon kalachnikòv m pa gen yon mitrayèt m pa gen yon M 16 m pa gen yon T 65 nan men m yon drapo k nan men m. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa an sa drapo ou ye epi yo fè w sa. Men e drapo la Russie a menm sa lap fè dèyè a tou? Ah ou konnen, ann kite sa la pèp ayisyen. Ebyen pou boukle jounen an, premye minis Ariel Henry pral monte sou twitè e l pral fè grenn twit sa a. Il est venu le temps pour que les fils et les filles de la nation, à l'instar des héros de Vertières, s'accordent à penser, à dire et à agir dans l'intérêt de nasyon komin. Lenterè nasyon komin? Ou serye premye minis Ariel Henry? Non, non, non, e, 128 pou 100 wi, ou ogmante sou gaz la. Men moun ki sanble avè w yo ap mouri tchiou ki la wi. M pa bezwen di w pou Repiblik Dominikèn ki tou kole avè w wi premye minis Ariel Henry. epi pou les filles et les fils de la nation à l'instar des héros Vertières s'accordent à penser? Ala traka pou n lave kay tè papa nan peyi sa a. Medam, madmwazèl, se mesye ensolit nou pou jounen jodi a. Atò, Roland w al Dubai vre Roland men ou pa tranpe bannann ou? Epi lap ouvè bounda la lap dim langyèt manmanm li pap kite chanm mwen an ee lap voye kou sou mwen li vle goumen avèm many Johanne ki rete ee boca raton ki vin ee Dubai epi ee. Humm adje podyab kèm fèm mal pou ou la ooh nan nan jou pase yo se te Daniel ki tap frape. Enben kounye a la, feminen an fon bòt tou. Ann kite sa la. Se moman pou nou fè yon kout pye nan parleman ayisyen an. Frè e sè byeneme, ou raple ou nan jou pase yo, otorite nan peyi Kanada ansanm avèk peyi Lèzetazini Damerik te mete nòt deyò. fè konnen yo pran sanksyon kont prezidan ti ret ayisyen na a puiske li gen anviwon 20 lane depi lan trafik dwòg l ap finanse gang nan peyi Dayiti. Li itilize pozisyon l pou l fè machandiz li soti Kolonbi pou rantre nan peyi Dayiti lit lit. Donk, apre yon skandal konsa nan larepiblik, nou konnen demisyone sa pa nan adn chèf nou yo, Aprè yon skandal konsa fin fèt, yo pa t menm bezwen mande. Aprè plis pase 25 an ou fè sou sèn politik la, ou te sipoze rale pye w tou dousman, w ale lajistis pou ke limyè kapab fèt sou dosye a, epi aprè sa ou retounen. Men, jan bagay la vin ap pase la, mwen kapab di Lèzetazini a 70 pousan rezon sou mesye yo. Paske nan lòt peyi yo, lè non on dirijan site non dosye grav kon sa, rapidman l demisyone pi l ale lajistis. Bon, kòm etan done ou konnen lajistis se bank bolèt nan peyi Dayiti. Donk, nan jou pase yo gen senatè Dumon li menm ki te fè sòti mande pou ke prezidan gran kò a kite tèt gran kò a souple. pou ke l ale lajistis. Se byen lòt senatè yo konnen gon ti pwovèb kreyòl ki di, menm nan lanfè gen moun pa, yo kanpe tòf ansanm avèk Prezidan Lanbè, Prezidan Lanbè pa gen okenn kote l prale, se pou l rete la pou tout tan. Bon, n ap tann dezyèm lendi 2023. Hum! Antouka, pran pasyans, ki vivra vera, ki moura kakara. Frèzisè byeneme, se moman pou n fè yon kout pye kay vwazen. Sitiyasyon an. ekstrèmeman konplike. Donk, anpil Ayisyen viktim, sitou pou moun ki fè Uber. Moun sa yo menm ki legal, yo pote moun nan machin yo. E lè militè yo di ouvè machin nan ban mwen, Lè yo ouvri machin ba yo, pèp ayisyen, yo pran moun k anndan machin nan e non sèlman sa tou, yo kraze machin moun nan. Tandiske moun ki gen machin nan legal, just pran moun nan al ansanm avè l, yo kraze machin nan. Ann gade e tande ti videyo sa a, pèp ayisyen. Te gen yon dam nan machin nan, yo pran dam nan, y al avèk dam nan menn. Yo pa pran chofè machin yo menn, yo frape machin yo menn. Sa e gwagwa, gwagwa wi menn, misye fè espre menn. Lè misye ap ouvri pòt la, m pa wè pòt la, misye fè espre, misye pran gwagwa, misye antre nan, antre nan machin nan menn. Yow epa epa epa de abi nèg yo pap fè nèg yo pap fè nan las america sa la non menn eske sa epa derespektan sa ye menn. Wè sa yon lòt machin yon lòt machin ayisyen menn yon lòt machin ayisyen nèg yo kraze menn pou wè nèg yo antre yon yon lòt gwagwa nan nan nan nan arebò machin nan menm yon lòt machin pi devan ankò menn nèg yo kraze mpral montre w menn aa nèg yo nèg yo e abi nèg yo ap fè wi menn aa. Mwen al moute yon lòt machin ankò men nèg yo pran nèg yo kraze machin yo men men ni men men men men sa yon lòt machin men nèg yo kraze men men nèg yo anlè a men nèg yo pa pran moun non men. Èske w tande? Ou wè? e ou konprann kòman sitiyasyon an ye. Tou sa, se akoz de dirijan nou yo. Si ke yon sitwayen ayisyen ap viv konsa, ap pran tout brimad sa yo, tout presyon, tout strès sa yo, se dirijan nou yo ki lakòz. E se pou sa pèp ayisyen, ide sa a ki te la depi byen lontan, Nou twouve nan moman li nesesè pou ke petisyon an fèt pou nou bay mesye yo yon repons pou yo aprann pran responsabilite yo. Mande, ansanm avèk kominote entènasyonal la silvouplè, depòte madanm, depòte pitit, depòte mari, depòte ras. E lajan yo bloke pou yo yo, voye yo nan peyi Dayiti paske yo ap itil peyi a, se lajan peyi a yo vòlè. yo al mete lòt kote. Fòk nou bay mesye sa yo yon leson, paske nou pa ka pete kouri. Jan ke m toujou di l pa bor isit, lè ou wè sèvis sekirite nan peyi ou pa ka ba w sekirite, se paske gang yo se nan sèvis sekirite a yo kache. Donk jounen jodi a, bagay la klè devan nou. Si mesye yo pat de chef de gang paske se chef de gang ki pa vle fanmi l rete bò kote li pa vle moun konn madanm konn pitit li si mesye yo pat de chef de gang si medam anba yo ki te nan politik yo pat yon seri de manman baz manman gang pèp ayisyen ou tap wè fanmi yo ansanm ak yo e yo tap batay lè ke yo okipe yon fonksyon pou ke tout bagay ka respekte pou moun kapab viv pou gen lasante pou jwenn. bon jan dlo, pou jwenn wout, pou jwenn kouran, pou jwenn sekirite. Donk, pa rate okazyon sa pèp ayisyen, petisyon an, se nou tout ki pou mete men pou l reyisi e pou nou jwenn repons. Se moman pou n fè yon kout pye nan Wanament. Medam, matmwazèl e mesye, genyen ansyen depite, Luckner Noël, ansyen depite 40 nevyèm lejislatur la. Li te konsul nan Dajabón e li te konsul nan Santiago an Repiblik Dominikèn. Li voye yon gwo bout tonton mesaj pou premye minis Ariel Henry. Moun ou wè militè pran nan lari yo se nan gran vil yo. Men gon seri de konpatriyòt kap travay nan chan ebyen anpil nan yo yo tiye yo. Donk, Premye Minis Ariel Henry, tout aksyon sa yo kap pase devan l, li pa ka rete bra kwaze san ke li pa pipe yon mo. Pou plis detay, medam, matmwazèl e mesye, ann tande deklarasyon sitwayen an. M ap salye tout konpatriyòt ayisyen yo. Non mwen menm se Luckner Noël, ansyen depite de la karantnevyèm lejislati pou la sikonskripsyon de Wanament. Mans ansyen konsil tou responsab konsila Dayiti a Dahbong, Repiblik Dominikèn, pandan ennan. Mans tou ansyen konsil ankò responsab seksyon eta sivil o konsila Dayiti a Santiago, Repiblik Dominikèn. Mesaj sa mwen vle m ap voye l spesyalman pou Premye Minis Ariel Henry e. asosye, sètadi lòt otorite yo ki sibaltèn a li menm nan, m ta renmen yo tout tande voice la. Dayè se pa kenpòt e ki k ap pale, s on ansyen depite k ap pale, s on ansyen diplomat k ap pale tou. M pa gen anyen Nan manti pou m di m dwe di verite a. M vle fè tout moun konnen ke se nan fwontyè a m ap viv. PM, Ba yo grav Sendomeng pou Ayisyen yo. Lè m di w ba yo grav la, petèt yo ka pa enfòme w ba yo grav. Ou tande sa k ap pase Ayisyen yo nan lari. Men sa yo k anndan fika anndan jaden anndan bay la depi imigrasyon chèf bare yo nan raje yo tou touye yo se Luckner Noël ankò ansyen depite ansyen konsil kap pale sa yo bare nan raje yo tou touye yo moun pa konnen yo. M raple m ansyen granmoun yo te konn pale m sa pou ki mwen m se moun Wanament. An 1937, te gen sa k te rele kout kouto kote Ayisyen, Dominiken t ap pran Ayisyen, voye l anlè epi prepare pwent kouto a, pike l. Se yon bagay prèske menm fason an k ap pase la a. E se preske nan tout peyi a. E sa yo pa fè l menm jan an, pouki an 1937 yo te fè l lib malgre mwen vin fèt 19 an apre 1937 la, sètadi an 1956. Men, s on bagay menm jan tiye Ayisyen k ap fèt pou lemoman ke m ap pale avè w la a. Yo pa jwenn yo nan lari ozyedjounalis. Oh jedi pèp yo touye men de pi yo bare yo andan raje andan fin ka tout sa yo bare ki parèt a la pòte de yo yo tiye tout epi yo charye yo al jete se sa kap fèt pou le moman la map di w la pou le moman ke map pale avè w la e m sezi tande m pa rekonèt Claude Joseph se sèl Claude Joseph ki lanse yon mo an favè dayisyen ayisyen yo kèske sela vle di kote politisyen ayisyen yo Nou pa la pou nou fwape pye nou. Mesye bagay la paka mache konsa. Pèp la ap peri. Ayisyen parèy nou yo an danje lòt bò a. Yo pa tiye yo nan lari men depi yo jwenn yo nan forè anndan finka yo kote y ap travay la, yo bare yo, yo kouri. Tout sa k parèt alapòte de lapolis oubyen gwad dominiken, yo fizye tout. Epi yo bwote yo nan machin a jete. Se sa k ap pase la a kounyè la an Repiblik Dominikèn. PM, eksize m ekspresyon an, m ta renmen ou chanje figi w de Paul. Se pa ni Kiben, ni Afriken, ni Jamayiken ke w ap kòmande. Se Ayisyen ki gen menm san avè w w ap kòmande. Fò w ta chèche yon fason pou w chanje fizi w de Paul pou w atake m. M pa di se goumen ni se gè. Men il ya se kon a bal la diplomasi nou gen yon nou gen grann pwisans yo òganizasyon entènasyonal OEA loni menm karikòm ki kwafe nou ki kwafe repiblik dominikèn tou gen de plent ke w ka pote la ou rive fò w ka fè non w. Se pa kesyon de ni radòt ni bagay. M on granmoun 66 an m fin viv. M fin viv. Men sa k ap pase lòt bò fwontyè a la, li grav. Sa ou tande w ap viv yo, se 20 pou san. Men lòt 80 pou san, se anndan raje yo l ap fèt kote y ap tiye moun yo pa bann e pa pakèt. M di w sa k ap pase la, se sinonim de 1937. Men yo fè l yon lòt vèsyon. Yo met yon kouvèti ladan l ke 1937 pa t konnen. Men sa k ap pase la. Mwen di w ke non mwen ankò se Luckner Noël, ansyen depite 49 yèm lejislati 2011-2015, ansyen konsil. Responsab Konsila Dayiti a Gabon, 2015-2016, Ansyen Responsab Seksyon Eta Sivil o Konsila Dayiti a Santiago, Repiblik Dominikèn, 2017, 2016 a 2020. Premye Minis, Se la pou pwofite, nou pa vle fè lagè. Se pa yon abitan konsa k ap pale avè w, se yon òm de lwa k ap pale avè w, ansyen depite. Pèp la peri lòtbò fwontyè a. Sa se yon bagay ki menm endiye yon moun. Pèp la pa ka viv ankò. Fò w ka mete pye w, foure bouch, di yon mo pou wè ki fason ke nou ka sove Ayisyen yo. Ke nou ta pran yo, vin anpile yo, fè de anga tankou 10 janvye, 12 janvye, mete yo, men w dwe swa retire pèp la. Fò ou ka di yon mo, pèp la ap peri, san nou ap koule. Franchman pou le moman la mwen di w, kala sa sa t ap koute m nan. Se yon ansyen militè mwen ye. Si se yon M16 ki pou nan men m pou m ta fè aksyon m ka fè avè l. Malgre m pwefere diplomasi a wi. Men bay la endiyen m, bay la fwape m. Chèche enfòme toujou, y a douzou sa k ap pase. Mèsi bokou tout moun. Vwala! Nou espere mesaj la kapab fè chimen l puiske aktyèlman la a bagay yo ekstrèmeman difisil. Medam, madmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Se depi an desanm 2020 pawòl la te pale, pèp ayisyen w pral kouri, pèp ayisyen w pral kriye. E frè e sè byeneme m gen yon videyo ki arive jwenn mwen la a, bandi. anvayi zòn Jeral Batay, anpil moun pran bal. W ap gade manman, jenn fanm ki kouche k ap benyen nan san yo, s on bagay, bon. Pou nou pa gen mo pèp ayisyen pou nou esplike sa n ap gade a. An nou tande pwofesi ki te anonse. Janm toujou renmen di l, Ayiti diktature la pèl des Antilles. Ayiti demokrasi la repiblik dè koken. Sèl vòlè yo kap rete. Qui vivra verra, qui mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo orevwar a la pwochèn bizou bizou one love.